Zanmi konpatriyòt TVLakayHaiti.com yo, ankò yon fwa nou kontan tounen lakay ou avèk nouvèl videyo sa a. Enben kote nou pral pote pou ou divès deklarasyon, divès revelasyon sou zak asasinay ki fèt sou Eric Jean Baptiste, pwopriyetè Père Eternel Loto. Gwo bòlèt nan peyi Dayiti tout moun konn sa, epi pou sila yo ki renmen jwe ti bòlèt yo, yo pap pa konnen Père Eternel Loto paske l gaye prèske dokidan tout Ayiti an pou nou di l konsa. Ebyen nou pral fè w tande la a deklarasyon Éric Jean Baptiste te fè jistavan jodi an la a ki bay asasina li e kote l te revele ki gwoup moun ki pouvwa tou ki dè asasine l e lajan an te deja la, lajan an te deja ebyen distribye pou retire lavi Eric Jean Baptiste jodi an la a ebyen ki li menm sou do 2 pye devan ke fanmi l e 2 men nan tèt fanmi l ak dlo nan zye aprè Ti Makak ak tout lame l la ta fin retire lavi òm dafè a. E nou pral envite w tou gen revelasyon Esaü Cesar ki li menm te fè gwo deklarasyon nan emisyon Maten Deba nan espas Ti Jan. Eric Jean Baptiste ebyen li menm te gentan konnen l pral mouri e ti Jean Martin Debat tou li menm te fè gwo revelasyon sa kote li te bay anpil anpil Bon lan palè nasyonal gen nèg kap priye Bondye pou yo fizye Eric. Nan sektè prive a. Ayisyen an. Gen nèg kap priye pou yo fizye Erik. Ou konpran pou kisa? Paske tout moun sa yo tap kontan gen amnisti. Paske lajan an nan men yo. Depi se moun ou konnen ki vòlè lajan petro karibe a, yo ta kontan amnisti. Sa vle di kisa? Sa vle di ke kit se pouvwa, lèm pale ou de pouvwa, m pa pale ou de pouvwa aktyèl la non. Map pale ou de pouvwa ki la depi sou prezidan Preval. Map pale ou de pouvwa ki pase nan premye tèt kale, Michel Martelly. Map pale ou de pouvwa tranzisyon an. Paske mwen wè, mwen wè Mèt Andre Michel chita chak jou li ap di ke Prezidan Jocelerme Privert, pou ki je bokou de respè, paske mwen menm mwen wè ke l fè eleksyon avèk kòb peyi a, chak jou l ap repete Prezidan Jocelerme Privert se gwo vòlè, Epi, kèlke pa, nou ta kapab di e pwofesè Anthony Barbier kore sa, paske pwofesè Anthony Barbier se direktè egzekitif, sekretè jeneral egzekitif palè a, li chita bò kote e André Michel k ap di sa, li pa janm demanti l. Li pa janm demanti l. Donk se sa ki se batay la. Donk mwen menm mwen di ke, ekoute, e zewo sitirans. nan zafè amnisti tout vòlè dwe pran kòd kit ou te vòlè bannann nan mache wap pran kòd kit ou te vòlè gaz wap pran kòd ti vòlè mwayèn vòlè gwo vòlè tout dwe pran kòd. Te gon rankont an ijans o nivo RDNP apre tout pale anpil sa kòman sak te sòti kòman sa ye. Ah non le permettez que je vous dise ou bliye non pati a rasanbleman demokrat tande tande dezyèm mo a demokrat se la demokrasi ou pap janm jwenn tout moun dakò ansanm avèk ou. Se le dynamisme demokratik menm ke ki vle sa. O kontrè, c'est une bonne chose loske nan o sen don pati politik kapab genyen une certaine opposition. Sa tou prepare dirijan an a lè l pran pouvwa pou l abitye avèk opozisyon li menm tou. Se sa k fè ke c'est important pou ke moun nan genyen on vi Politik, paske pati politik la, se ske se sa l ye wi, se yon ti chanm k ap prepare w pou w al pran pouvwa. Donk si ou nan yon teren w ap antrene, bon lè w rive ke sou pouvwa a, e lè sa w pral gen opozisyon, tout bon. Men non, le rdnp est un et indivisible. Ebyen nou se pre la pou nou al patisipe nan si an ka gen yon nouvo gouvèneman, gen pale de gouvèneman kowabitasyon, eske nou pou li? Ekoute, o sen di pati, ki se yon pati endepandan. Men balan ki pwal peyi sa la mezanmi tet chaje mal nan kou mezanmi ooh kilè neg ap fin nan bagay sa nan peyi a nou pa kapab tout la jounen se mouri ayayay fout tonnè fout sa bagay sa mèche ayy san dife men fout lwa dife gason ayayay. Vwala, e jan sa te anonse, se pa sèlman Eric Jean Baptiste ki gen pou tonbe. Men, selon chwal nan tèt Ti Jan, gen anpil lòt gwo politisyen ki pral tonbe ankò nan peyi Dayiti. Misye ap mede vòlè tè moun, vòlè tè dyaspora, vòlè tè lòt lòt moun, ou konprann? Donk, se poutèt sa nou di, pou Erik Jan Batis, sa etone nou, se yon chòk li ye, men, e, antouka, gen kèk moun anndan peyi sa a fòk yo tonbe kanmenm. Fò nou oblije lage l sou pil tè kanmenm. Non, men, men, Djimi, wi, gen kèk moun fò yo tonbe, men mwen konprann m pral di. Lè w di yon nèg, pa egzanp, ann pran Vitelòm k ap fè yon batay nan zòn pa l la, tou k ap batay kont nèg ki te konn ap, li te konn ap vòlè tè avè yo, li te konn ap vòlè tè avè yo, vann tè, epi yo jodi a yo leve kanpe pou yo tiye l. Ou wè sa l fè? Li leve kanpe kont yo. Men, jodi a, lè w di Toto Djimi, ou di l Jen Batis, se kèlke, se de site moun Djimi ki ki tèlman ki bwa dèyè bannann yo. Lè w wè yon gwoup gang kanpe anfas Toto, fò n al gade kiyès ki dèyè Toto kounye a. Se pa gade tonton kap vòlè tè a non paske lè tonton gen tout lajan sa nan menl tonton ap vann ap vann tè a avèk boujwa e lèm di boujwa boujwa kowonpi nèg nèg nèg komèsan revandè yo kounya yon nèg tankou tonton ki tèlman gen kòb nan menl sa vle di depi la gen kòb nan menl e li kontwole gang anndan peyi a men si gon yon gang ou wèl paka kontwole fòna gade kiyès ki kontwole gang sa Paske gang nan paka pwisan konsa. Si l pwisan konsa wè l arive ap defye on nèg ki gen mwayen nan men l andan peyi a paske nèg ki gen mwayen yo se yo k fè e defè. Fò n al gade ki nèg ki gen mwayen konnya k ap alimante ti makak. Se kòmsi se yon bagay gran nèg ak gran nèg k ap regle di wi. Se nèg k ap vòlè tè jodi a la ki nan vòlè tè Toto genlè vòlè plis tè pase l. Lè jodi a l ap tiye Toto li mete yon gwoup gang anfas Toto. Pa panse sa Tipanka ka fè a paske Tonton Don vòlè tè epi lap rezoud pwoblèm li non. Se yon nèg ki nan vòlè tè menm jan ak Tonton, Tonton genlè vòlè plis tè pase l, li genlè moute sou plis tè pase l epi li di lap itilize yon mwayen la kont Tonton. Pa panse gang Tipanka ak Ladjimi se yon gwoup gang kòmsi nèg yo se pou kont yo ap aji non. Pa gen anyen di a chak fwa nèg yo tiye yon moun yo pa yo yo e e sektè kap ki dèyè ti makak la li pa ba yo lisans di tèl moun pou elimine li jodi a la pitit toto nan men ti makak yo mande yo mande 4 milyon dola a disponchon sa vle di ti makak la vin sòti li vin tèlman alèz jodi a o o poze tèt ou kesyon èske nèg ki nan leta pap pap finanse ti makak Eske Frantz Elbert tou jodi a ki kwaze 2 bwal malgre 3 polis yo fin koupe tèt yo, li pa mdi anyen pandan gade akote sa ti makak. Paske yo ta fon bon responsabilite. Lè lè polisye mouri nan jel mouri an ou chwazi kwaze bwaw epi jodi a fòm al gade ou menm ki relasyon ou gen avèk ti makak. Si ou pa gen relasyon aji, si ou pa vle aji ou koupab. Jodi a. Mesye politisyen yo se vreman mwen map di anko dimi an depi de tout moun ki fè peyi a mal eee lanmò ka chwazi nenpot moun li vle m ka dako men e jan batis sa e sa e m panse lap atiste nenpot moun eee Konpa konpa konpa timan avèk di se nèg la nou ta tande sou ta mouri la. Pa bliye nou di gen moun kap ekri nou la gen kèk bagay ke jan nou toujou di nou pap idantifye e nou aprann ke Salomon bon la se si sèten e bon nou kapab wè wi yo kidnape pitit e Toto Bòlèt men mesaj ke mesye gang ti makak yo te lanse nap raple nou pou ou medam mesye ebyen depi se moun ki pwòch Toto Bòlèt Depi se moun ki pwòch Toto Bòlèt, an di zanmi, pe enpòt, ki nan antouraj Toto Bòlèt, ebyen, te gen yon mesaj ki te pase kòmkwa ke y ap pase. Èske se sa ki ta dèyè lanmò Erik Jan Batis, ki ta yon zanmi pou Toto Bòlèt? Nou pa ka konfime l, fò nou pridan. Men, e, Wedjime, sa w ap pale la, e kòmsi bagay Lèzetazini sot fè la tou dènyèman la, depi w zanmi a Maduro, Epi wè yo cancel viza w, yo pa vle w antre lakay yo. Se kòm si jodi a la, e sa m toujou di la Tara Jimmy, gen moun k ap di fò n pa konpare Toto avèk Eugène Baptiste. Pa bliye Eric se nan Tara li rete, Eric gen de bòn relasyon avèk Toto. Kounye a la, sa k vin pase la, menm jan avèk direktè PPLS la ki gen de bòn relasyon avèk Toto, òl de ansyen senatè Bistrèt. Sa vle di, gang ti makak yo konn tout moun ki nan relasyon ak Toto. Epi mwen di nou sa, gang ti makak la, li gon pou gon gwo sektè prive lap lap opere Jimmy. Men, mwen m di nou sa, jodi a la, e lè w wè map pale nan chanèl moun ap fè yon TV, se kòm si mwen rann vi mwen pou yon nasyon, a nenpòt moman mwen konnen yo kapab disparèt nou anndan peyi a paske nap pale verite. Gang ti makak la, li gon gwoup nèg ki gen se nan sektè prive a kap finanse l. Al gade, fò, jodi a on gwoup nèg paka alèz konsa. Si yo si yo pa tap aji pou yon gwoup nèg andan sektè prive andan nèg nan leta nèg yo tap nèg yo pa pito alèz konsa jan w wè yap nwi ee vitelòm nan jan w wè yap nwi lanmò san jou a paske yo pa nan enterè yo yo tap kontan al nwi ti makak anlè a si w wè leta poko janm aji ou wè nèg sektè prive poko janm aji. Sa vle di, yo gon gwoup nèg nan sektè prive a ke Ti Makak, ki kontwole Ti Makak, ki fè yap konbat yon lòt, yon lòt, yon lòt vòlè parèy yo. Pa janm di vòlè parèy yo. Paske depi w, paske depi w yon nèg, jodi a la, ou kontwole tout teritwa sa a, wap fè malè malèz kouri nan vòlè tè. E men sa ki rive a Vitelòm. Mwen pa pral di, mwen pa pral di Vitelòm se yon bon moun tou, men Vitelòm se yon nèg ki viktim de menm nèg sa yo. Yo itilize Vitelòm nan vòlè tè moun, nan kouri dèyè dyaspora, nan rale zam sou moun. Epi Vitelòm yo ba ti Vitelòm yon ti bout tè. Lè Vitelòm gade l wè se itil y ap itilize l, epi Vitelòm pati dèyè tout kounye a. Epi se sa k ap rive la. Jodi a, èske ti ma, èske Erik Jan Batis se ap dènye moun k ap viktim nan men ti makak? Se vre, mwen m di nou sa, lè politisyen sa yo tonbe, Pafwa ou poko kapab di, ou poko kapab di byen ou poko kapab di mal. Mwen menm pèsonèlman si nèg oliga sa yo kap kraze peyi a mwen menm pèsonèlman mwen menm depi se si e yo menm kap tonbe pòl sere mwen mpap menm di pè podyab e gen seri de nou konnen nou konnen yo gen seri de o gen seri de gen seri de towo la si se yo k tonbe la jan nou wè lè yo te anonse depa Ariel Henry tout moun te kontan e bon. Medam mesye an nou swiv men nan ka Eric Jean Baptiste Salomon son chòk kanmenm. Non men men men Jimmy Jimmy son chòk e son chòk e sa fè nou manyen dosye sa avèk e e anpil pridans e se paske se Eric Jean Baptiste paske Eric se kèlken kanmenm Jimmy ki fè anpil sosyal nan peyi a Eric se kèlken ke pa egzanp ou kapab di an depi de tout bon ou ka repwoche Eric men Eric nan sal genyen yo li rive jwenn e sektè peyizanri